Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon fè nwa sou ayiti nan dènye moman sa yo nou ta kapab di tout moun se men sou tèt nan dènye moman sa yo m ta kapab di tout moun se mete a jenou paske depi lè nap viv yo mete nou sou yon bout tè anpil nan nou pa kab ale la sendomeng anpil nan nou pa kab ale nan peyi etazini menm si gen pwogram baydenn men ekoute yon paspò Sa vo 50 mil goud ayisyen. Difisil pou ta kapab genyen dokiman sila a pou lenstan. Anpil moun ap viv nan mizè, dan la povrete e dan la kras, dan la mèrd ekskize mwa lekspresyon. Kisa pou nou fè? E le pire se ke malgre tout fenomèn sa yo ap fè fas, y a des hommes en face ki sanble avè w, ki gen menm koulè avè w, ki gen menm san nan venn yo Men ki di ou pa kapab rete nan peyi sa chache yon kote pou ale. Je veux parler des bandits armés. Bandi ame yo, yo pa vrèman gen konsyans paske si nèg yo te genyen konsyans yo tap di ekoute y a tant de monde qui veulent kite ce singulier petit pays ben nou nous allons nous arranger pour que sa ki rete yo pou yo kapab santi ke yo byen kouwone. Men ekoute se la chasse. aux sorcières Se la chasse aux citoyens ki ap fèt. Se kòmsi m ta kapab di gon trezò nan peyi sa ki ap sèlman rete pou bandi ame yo. Se kòmsi m ta kapab di bandi ame yo pa pran ankenn konsyans pou yo di ke jan peyi a ye la a se son dè zòm politik, dè zòm avid darjan, Dezòm ki yo menm nan yon manèt nan entènasyonal la la a, epi y ap kontwole, y ap di, Ekoute peyi sa a, m vle li baskile dan la vyolans lè m vle, e orè o kotidyen, se nòmal. Men kan sa va byen dan se peyi, ben, sè jan la, sè gran zaktè diz, Men se pa nòmal, an n fè yon jan pou ke pèp sa a li p ap janm Santi li byen. Tande byen, nan moman n ap pale la, gen yon paran ak pitit li yo anlve devan yon lekòl nan Pòtoprens. Yon paran ki t ap mennen pitit li lekòl, yo kidnape li nan maten jedi 3 mas 2023 a devan lekòl la nan Pòtoprens. Zak sila a se devan lekòl Sacré-Coeur nan avni Christophe kote viktim nan te vin depoze pitit li. Bandi an pati avèk viktim nan ki daprè yon avoka enfòmasyon sa a nou genyen ebyen pitit li a pat gentan pou te kapab menm antre nan lekòl la. Kisa nèg yo fè? Nèg yo parèt, yo rale zam, sekirite a ebyen yo di rale kò w. Yo dezame li epi yo repati avèk timoun sa a. Se tris, se tris pou n ap gade kòman bagay yo ap pase nan Pòtoprens. Se tris pou wè se konsa bagay yo ye nan kapital la, men se ankò pli triste pou nou wè se pwòp frè nou ki di nou nou pa kapab viv byen nan ti peyi sa. Ekoute, lè gon grenn moun nan peyi sa k ap fè yon travay serye, fòk nou di l ap fè yon travay serye. An pasan, jist avan mwen anchene ak lòt dosye, je resu pa mal dapèl, je resu pa mal de mesaj de la part des gens qui me disent écoutez RL prod kontinye jan w prale a tande vye frè paske jounalis li gon jan pou fè l nou gen dwa pa vle antre nan lojik woy woy la pou nou fè siksè men kesyon pwofesyonalism lan nou respekte l se sak fè nou tèlman respekte kesyon pwofesyonalism lan anpil moun konn ap joure nou zanmi nou konn ap joure nou pa rapò ak fason nou manyen yon dosye. Sa li ekivo pou tout moun. Li valab la byen sur pou tout moun. Se menm lè ou wè yo mete menòt nan bra ou, sa pa vle di ou degrade pou otan. Depi ou gen rezon, lajistis ap toujou triyonfe nan ka pa w la. Donk se pou m di nou ke atansyon. E m pa bezwen konnen liy yon nèg ap pran. Men depi nèg la la, l ap fè yon travay k ap itil popilasyon an, ke l kontinye fè travay li. Men kite m di nou yon ti koze non konsènan yon nèg m renmen anpil, Joelador. Ben, ben, franchman Joelador antyèman. Son non se Komisè Muscadin. Ben wi! Anpil fwa m konn ap fè emisyon, il y a des gens qui disent, men atansyon, avan m di sa m ap di a, èske w konnen lè yon nèg renmen yon fanm, fò fanm nan ta kouche 100 fwa sou li pou l konnen fanm sa a pa bon? Sak ka konprann konprann. Se pou m di nou ke genyen yon dosye ki vin jwenn mwen la. Gen anpil arestasyon ki konn fèt, nou konn fè ti pale pou n di ki sa k fè Muscadin pa arete yon nèg je nèf. E nou te reponn kestyon sa yo pou n toujou di ke an nèg sa yo malen yo pa p fè zòn Muscadin. Eske nou konprann paske se pa Muscadin k ap fè kado. Men tout nèg ap ankete paske kantonè jounalist. Il faut savoir enquêter. Mwen genyen konfrè mwen ki se Jonas Gustave. Yo te raboche misye nan yon emisyon ke li te fè kote li te pran pozisyon pa rapò ak jan Muscadin ap travay paske tout nèg li arete se nèg Ti Lapli, nèg Izo, eee nèg ki sòti nan kote ou ta kapab atribye ak G-Pep. Nèg vitelòm tou sa. E se sak fè w wè gen youn li te arete, nèg la t al fè kat, epi l arete li, lapolis arete, epi sa w tande l al ale pou l fouye bouch li nan koze a nan demen syeve, yo libere nèg la. Bon, gen fo pak konn ap fèt paske nan tout sa w ap fè ki bon, sa ka rive ou fè san bon, ou fè youn ki mal, men sak mal la l pa kab kondane san sak bon yo. Tande byen sa m ap di nou an. Anpil moun te anvi di tèt yo èske pa gen yon lyen antre. ki se alye krisla si vous êtes polisye ou alye on bandi pa rikoshe tou oubyen pa ekstansyon ou se menm ti bagay la eske ou konprann kounya la kòm jonas li menm li te bezwen chache rezon li epi l tou apiye sou foto sa Epa m pa kwè son kolature kwa. Ebyen Muscadin fè ansanm ak Mic Mic e li eksplike pou l di ke eske nou pa sonje te gen yon epòk Muscadin te vin dè gaz nan Pòtoprens. Si gaz la ete nan Vilaj de Dye Muscadin tap pete anpil kout bal e pou pase Kafou pou rive Fontamara pou pran gaz la aparaman gon moun wap kwaze sou wout ou k rele Krisla. Si. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'habitude de dire Bonjour Crisla, comment vas-tu? Y ap kanpe w brother. Muscadin te vini san pwoblèm e l t ale l fè lwanj dizan ke li menm li vini l pran gaz li. Se kòmsi moun ki te vini an se yon moun ke depi bandi wè l bandi kouri. Donk li t ap vini Pòtoprens la l t ap fè tout nèg kouri epi bon li pran gaz li l ale. Humm tèt chaje. Antouka ban m pèmisyon pou m lage yon ti bout nan vwa Jonas kote l ap pale de Hein? Non an serye men. Nèg sa yo chaje gang nan mitan yo monchè. Konprann se nèg sa yo, nèg sa yo se polisye an fonksyon ki fè gang sa. Konprann sa m di w lan. Men pandan se tan e polisye an fonksyon ki fè gang nan. Yo met anpil sivil ame bò kote yo. Konprann? Ay si se se men men misye. E la m t ap di nou an misye pa ka pale de de de misye pa ka pale de yon seri de baz. Ou te panse se blag m ap ba w? E pa li. Ebadi kounya m kontinye ap bay manti oubyen nap vin rejwenn mwen moun mwen yo sa e mikmik wi nou pa sonje m te konn pale nou de mikmik sa non non nap bliye monchè m pa wè si nou bliye kounya a m kwè epòk la l dèyè gaz la wi e nan men nèg sa yo l t al dèyè gaz la nèg sa yo nèg jenèf yo ye. M pa vle di plis bagay sou dosye sa. Sa ka rive ke Mikmik te gen foli fè foto ak Superstar, pa vre? Sa ka rive ke Muscadin pat konn moun ki rele Micmic lan. Men kote l te ye a chaje wi. Kote l te ye a, ou kwè l pa ta konnen Micmic? Bon, brèf, an n pase sou dosye sa a, men m swete ke les fans de Muscadin ya konprann, paske kite m di nou, lè w gen yon fi ou renmen, Sa konn rive l kouche nenpòt 5 fwa sou ou. Ou pa di anyen. Ban m tou pwofite ba nou yon ti blag. Gen yon fi ki gen mari li, mari a di l, Bon, ekoute cheri, jodi a m bezwen konnen si w kouche sou mwen. Li di, Cheri, konbe fwa ou kouche sou mwen? Fi a di, Ben, ou sonje ou te nan bank lan? Yo te revoke w? Apre sa yo te repran w? Misye di, Ben wi. Li di, Eben, ekoute, m te rankontre ak patwon an, epi sa te fèt. Li di, Ben ok, sèlman patwon an avèk li ou te twonpe mwen? Li di, Non, ekoute, ou te al fè yon prè labank, yo pa t ba w kòb la. Nan apre, yo te rele w pou yo te ba ou l. Li di, Ben ok, cheri, pa t pwoblèm, paske ou kouche pou la bòn koz. Li di, Ben se fini, ou pa t twonpe m ankò? Li di, Non, non, non, ekoute, ou sonje ou t al nan eleksyon? Ou te manke 150 vwa. Ebyen m te oblije nan va konprann. Donk m kanpe la epi se yon ti ilistrasyon ke mwen fè yon mannyè pou nou kapab konprann sa mwen vle di a. Paske depi w renmen yon fanm frè m nan yo ka bouke pale l mal devan w ebyen pa gen anyen k ap fè w bay vag. Fen de misyon pou Elèn lalim an Ayiti. Lè Nasyon Zini anonse mèkredi premye mas 2023 nominasyon Ekwatoryèn Maria Isabel Salvador kòm nouvèl anvwaye espesyal Sekretè Jeneral Loni Antonio Guterres an Ayiti. Ekwatoryèn sila a dikou li se nouvèl chèf biwo entegre Nasyon Zini nan peyi Dayiti, BINUH, ki ranplase Amerikèn Helen La Lime. Kisa yo pral fè? Nou pa konnen. Antouka nap tann. Paske mwen m pa gen espwa ke moun sa yo kapab fè kichòy pou peyi Dayiti. Mwen ou konnen sak fèm mal nan tou sa? Pandan peyi sa ap fini la, nèg yo ap jwe avèk nou. A chak fwa m tande gon bagay konsa nan peyi a kòmsi m santi san m gaye. Nou konn poukisa? Gade wè youn vini la al te nan BINUH. Li prale. Donk madam lalim Ran mwa fou ou saj ou prale tèt atè Non Sorry Ou prale tèt wot paske Misyon byen akonpli Se sa map di nou an wi Lè diplomat yo vin isi Anpil moun ap di yo echwe Non yo pa echwe yo akonpli misyon yo Ki misyon yo Vini fè sa pou yo fè a epi kite peyi sa nan enstabilite. Nou konprann sa map di nou an wi. Se batay an sòt pou ke peyi sa l toujou rete nan enstabilite. Kisa on gwo towo nan entènasyonal ta vle de Ayiti? Ke Izo vin pi pwisan, ke Ti Lapli vin pi pwisan, ke Lanmò San Jou vin pi pwisan, ke Vitelòm vin pli pwisan, ke tout nèg G9 vin. pi pwisan. Epi kounye a la, sa w tande a la, peyi a baskile. Ou konprann? Sou plan politik, chak jou w tande yon rankont, yon rankont, yon rankont, epi sa w tande a la anyen pa ka fèt. Antouka mesye, gen yon lè k ap rive mwen menm, se mwen k ap fè lis la pou m di nou, Vene, vene resevwa vo prim! Ariel Henry, André Michel, Edmonde Supplice Beauzile, Sorel Jacinthe, Youri Latortue, tout moun sa yo, enhen, ki patisipe nan mete peyi a sa l ye. Paske ban m di nou yon bagay, nou pa ka just leve yon bon maten pou n di, An nou pran konsyans paske nou fè peyi sa a twòp eh! Gade travay pèp ayisyen mesye! Nèg yo tèlman gen enterè, enterè, enterè yo pa vle kite peyi sa a vanse. Bon mwen menm mesye franchman si tout ayisyen te menm jan avè m m gen enpresyon gen yon pakèt nèg nan peyi a la a ki t ap pran konsyans pou di en en nou pa kab kontinye konsa mezanmi. Nou pa kapab kontinye konsa! Men elas! Yo kontinye ap fè lòbèy. Nèg yap rankontre, manje sou do pèp la, men eleksyon pral rive la, ou wè sa Andre Michel te di? M ta renmen tounen a voice sa pou nou wi, kote l tap pale, alò se pa voice non deklarasyon sa, an nou gade. Pas le SDP, c'est le consensus du 21 décembre 2022. Bon, ou konnen son rankont ki fèt a l'initiative d'un délégation de la caricom ki te envite nou, nan yon lojik de dyalòg. Dayè, de notre kote, nou toujou favorab a kesyon dyalòg entèrayisyen. Nou rive nan rankont lan, premye bagay ke nou fè, nou di yo nou estime ke gen 2 gwoup enpòtan nan sosyete sivil la ke yo pa rankontre. Pa egzanp, gen anpil gwoup nan sektè vodou a, de gwoup trè reprezantatif, Si w ap pale de sosyete sivil an Ayiti, ou pa kapab pa envite yo. Dè gwoup tankou KNVA, dè gwoup tankou Wayòm Vodou, se dè gwoup trè reprezantatif de la soyete sivil e lè vodouyizan yo patou atravè le peyi, ou pa kapab pa envite yo. E nou di tou, gen de sektè enpòtan yo pa envite pou sosyete sivil la, le sektè pwotestan pa egzanp, gon seri de gwo òganizasyon pwotestan ki pa envite. Nou pa kapab di. Fòk Ayisyen antann yo. Nou pa ka di fòk nou enplike tout moun nan aplikasyon akò 21 desanm nan pou nou mete sou kote vodouyizan, pou nou mete sou kote pwotestan, pou nou mete sou kote jèn yo, pou nou mete sou kote yon seri de fanm k ap batay atravè peyi a pou yo kapab sibveni a bezwen fanmi yo. Pou nou, reprezantasyon yo fè de sosyete sivil la, se yon movèz reprezantasyon, y a de gwoup enpòtan ke yo pa envite, gen de gwoup enpòtan ke yo ekskli, e nou mande yo pou yo korije sa pwochèn fwa y ap vin fè yon misyon an Ayiti. Mentnan, le prensip ke nous avons defendu, la pozisyon politik ke nou defann nan rankont sa, li klè. Pou nou, le konsansis nasyonal du 21 desanm, ke nou siyen kòm. moun ki te siyen akò 11 septanm 2021, pou nou konsansis politik sa l sifizan, e menm la kominote entènasyonal li rekonèt se yon konsansis sifizan. E se pou la premyè fwa nan istwa peyi a, ke w gen tout sektè prive a ki rantre nan yon konsansis. Pou nou, nou pa pral renegosye akò 21 desanm nan. Nou pa pral fè yon lòt akò 21 desanm. N ap kontinye e n ap travay pou nou enplike tout lòt sektè yo nan aplikasyon konsansis nasyonal 21 desanm nan. Ou konn sa sa vle di? Sa vle di yo pral fè yon konsèy elektoral, ebyen, y ap envite tout moun rantre nan pwosesis pou monte konsèy elektoral la. Mwen konnen HCT ap prepare yon table ronde sou la sekirite, daprè enfòmasyon m genyen, ebyen se pa sèlman siyatè konsansis 21 desanm nan y ap envite, Y ap envite lòt gwoup ki pa siyen 21 desanm tou. E deja, konsansis 21 desanm nan li deja an aplikasyon, yo deja enstale HCT a k ap fè yon travay ekstwòdinè, yo deja konplete lakou de kasasyon, gon konsèy dè minis ki fèt, yo chwazi 8 jij pou rann lakou de kasasyon fonksyonèl, sa vle di il fo ale de lavan. Le pli enpòtan ojodwi se de kreye lè kondisyon pou nou ale nan eleksyon. Se nan eleksyon pou n ale, Tout moun ki gen bèl idewoloji, bèl pwojè, bèl fraz, se pou y'al vann yo devan pèp la nan eleksyon, paske pa gen lòt jan pou moun rive sou pouvwa jodi a, si se pa atravè dè eleksyon. Men nou di kominote entènasyonal la, gon pwoblèm enpòtan, peyi a gon pwoblèm sekirite, e nou mande yo pou yo ede Ayiti rezoud pwoblèm sekirite a. E tout gwoup politik ki te nan rankont mwen te ye a, yo tout rekonèt peyi a gon pwoblèm sekirite, et nous ne sommes pas capables de résoudre le problème de sécurité, le problème gagnant pour nous, à la vérité c'est seul le groupe Mondana qui pensait que nous n'avons pas besoin, aucun support pour nous résoudre le problème de sécurité. De toute façon, pour nous, et le message était clair, il faut impliquer tous les autres secteurs de la vie nationale dans l'implémentation du consensus national du 21 décembre. Se sa l ye, nou pa pral renegosye akò ankò, nou pral kraze HCT pou n fè yon lòt, on ne peut pas faire ça, ce serait une plaisanterie, il faut aller vers les élections, men pou eleksyon fèt, fòk gen sekirite nan peyi. Bon, se pa mwen ki fè chwa yo, se sou pwopozisyon HCT a ke gouvènman an chwazi, dakò? E tout jij yo chwazi yo, yo te fè pati don lis de jij ke CSPJ a sètifye. Mwen konnen anpil la de yo kòm avoka, genyen mpa konnen, men se de moun trè konpetan, se de moun yo respekte. E fò n dakò tou ke gouvènman sa a, Doktè Ariel Henry ap dirije a, li gon sousi pou l mete moun kredib, moun onèt nan jistis la. Se gouvènman sa a ki te monte CSPJ a, se gouvènman sa a ki te mete Jean Joseph Lebrun prezidan kou de kasasyon, e 8 jij sa yo, gen anpil la de yo mkonnen se de moun onèt, de moun kredib, gon sousi pou yo mete moun serye, moun onèt nan lajistis la, Men n pa pral tounen an aryè, al renegosye yon lòt akò, al fè yon lòt HCT, ce serait une plaisanterie. Il faut aller de l'avant. Ou pale de eleksyon, nou poukò konn ki ane eleksyon ka fèt nan peyi a non. Alòske, an prensip, jodi a, se vers les élections qu'il faut aller. Nan eleksyon an pou n ale wi. Men gen yon pwoblèm, gen yon pwoblèm sekirite ki anpeche nou avanse efektivman, men nou kwè tou ke gouvènman avèk HCT a, Yo pral monte konsèy elektoral la. E objektif konsèy elektoral se pou l bay yon kalandriye pou l di trè klèman men ki lè n ap fè eleksyon an. E se pa sèlman eleksyon, fò n fè revizyon konstitisyon an. Nou menm nan sdp, nou gen yon bann pwopozisyon ke nou prepare. Nou gen yon bann rezolisyon ke nou prepare, yon bann pwopozisyon ke nou prepare nan sdp. N ap tann yo ouvri batay, kanpay pou revize konstitisyon an pou n fè pwopozisyon nou yo. E nou pral mache nan tout peyi a pou nou di men pwopozisyon nou pou nou kapab revize konstitisyon an. Gen anpil pwoblèm ki merite regle, men dabò il faut monter le Conseil electoral, se yon strikti enpòtan. Ou wè sa mouche a di? Eleksyon tèt dwat, sa vle di pou planifye eleksyon. Jan peyi sa ye la mesye pou André Michel ap pale moun de òganizasyon eleksyon. Nou pa ta pral nan eleksyon a Jovenel, nou pa ta pral nan kanaval a Jovenel, pa t gen desanm sou Jovenel. Epi pou jan peyi a ye la pou rankontre pou pale de eleksyon, planifikasyon eleksyon. Waww! Waww mesye! Jovenel, pèmèt ke mwen di w sa kote w ye a, ou enbesil anpil. Ou enbesil paske avan w ale, ou pa fè sa pou te fè a paske w se yon, ou te yon moun ki t ap rara. Ou te yon moun ki t ap rara. Yo rele sa kòk lakou. Menm la kote nèg yo ye anba a wi, ou pa t ka ale. Nan aviyasyon an nan pon wouj. Nèg ap baw defi ou paka ale. Epi lè yo wè se yon lach ou ye. E sa yo fè w epi jounen jodi a la. Mwen wè Andre Michel ki tap di pa gen desanm, pèp paka fete, patati patata pa gen kanaval, pa gen eleksyon ak Jovenel men jounen jodi a la on va planifier eleksyon. Antouka mèsi la famiy kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la pwochèn.